Isi an, nou pa fabrike nouvèl, nou bay nouvèl jan nouvèl la vin jwenn nou. Ou gen pou tande, pou wè ak de zye w jan bagay la ap pase a. Dosye Ezekyèl Daprè Pierre Espérance, Ezekyèl se ta yon vrè chèf gang k ap dirije baz Pilat ki se alye Jenèf. Pierre Espérance fè konnen ke Ezekyèl patisipe nan plizyè asasina, nan plizyè masak ki fèt nan peyi Dayiti. Pierre Espérance fè konnen pou youn nan rezon prensipal ki fè ke dcpj arete Ezekyèl, se paske li ta patisipe nan asasina jounalis Wespid Petion. Bagay sa fè anpakèt pale anpil e nou konnen te gen plizyè medya, plizyè jounalis ki t ap di Ezéchiel pa gang. Gen yon bagay ki parèt dwòl nan dosye sa. Plizyè jounalis ap di ke l pa gang, ap vin avèk prèv, ap montre ke se sosyal l ap fè, se moun l ap ede nan blòk li, se ti vòlè l pa vle nan blòk li. Pandansetan, vòlè menm kanpe an kwa, ak zam nan men, ap bay presyon, ap fè menas, pou di ke li pa gang fòk nou libere l. Poukisa li pa fè pati de gang epi gang ap mande pou liberasyon l? Ki enterè gang genyen de yon moun ki pa gang ke lapolis arete l pou yon koz? Si w gen repons pou kesyon sa, bay opinyon pa w nan espas kòmantè a. Bonjou, bonswa, sa depan de lè ou pral gade video sa, e jan ke m toujou di l se ap toujou yon plezi pou m vin pataje ansanm avèk ou Tout sa kap fè aktyalite nan peyi dayiti. Pou ankouraje travay la se pwofite abòne kounya la menm si potko fè sa e pa bliye like video sa pou yo kapab toujou rekomandew video nou yo. San pèdi tan ann antre nan detay pou video jodi an. Ezekyèl Aleksand son chèf gang, responsab baz Kilat ki. a mikro nan mikro sa kap patisipe nan manifestasyon pou yo e sa se yon mepri a kesyon dignite moun a dwa moun tout moun wè ki dega gang fè anndan peyi a kidnaping masak etc wè e non Ezekiel ekout e e youn nan dosye. Ki sa w di? Ezekyèl ta patisipe nan asasina Oswil Petyon? Wi. Wi. Donk kounye la, sa ka pase kon sa. Ou pa kapab nan yon sitiyasyon kote ke ou nan yon peyi, gade jan peyi a gangsterize. Bon, premye manifestasyon yo fè pou Ezekyèl Se avèk zam wi ke yo pran. Kòman? Se avèk zam ke yo fè l anba lavil la. Kòman sa? Non, l arete dimanch, l arete dimanch 26, le 27 dan laprèmidi moun sòti avèk zam. E ni izon nan nan e vilaj la, y ap reklame ke Ezekyèl pa pa gang e epi se menm bagay la Babekyou fè tou. E yo di y ap fè sosyal. Ou wè sa k pase? Nèg a. Nan kidnaping? Li pran lajan kidnaping li an, l ap manje l nan krim, epi l ap bay a de twa moun nan zòn nan, epi moun yo ap di konsa, epi kounye a lòt moun ap di konsa. Nan misye met anpil moun deyò. A men wi, paske li gen anpil patwon a kravat, avèk mikwo ki peye, ki ede pou fè sa. A bon? Wi. Sa k fèt la la a? Wi Enben ou wè yo ou pa wè valè defansè ke l gen E ou konn sa ki grav Èske misye te kidnaping? Kisa? Èske misye te kidnaping? Bon Pa gen yon gang nan zòn metwopolitèn nan ki pa nan kidnaping Bon antouka moun yo di misye M ap reponn tou ankò pa gen Yo di ke misye pa nan kidnaping nan zòn nou nan Pa gen Bon Pa Li Li Wi ou byen di Li pa nan kidnaping nan zòn nan Antouka moun yo di se misye ki anpeche kidnaping fè nan zòn nan. An jeneral sa moun yo fè. Si w pran pa egzanp, a leksepsyon zòn Kwadèboukè, nan sètèn zòn nan Kwadèboukè kote ke 400 Mawozo fè kidnaping, gen de zòn nan Kwadèboukè yo pa vle kidnaping fèt. Menm jan tou nan Pènye, Tòsèl. Vitelòm, yo mache pran tout moun. Men gen de zòn ki gen gang, gang yo pa vle kidnaping fèt nan zòn yo, sa pa vle di ke yo pa nan kidnaping. Epi ou pa ka gen tout zam sa yo k ap sikile anndan peyi a. Ezekyèl la gen akizasyon sou do l nan dcpj, dosye ke yo gen ki nan asasina polisye wi. Ezekyèl? Wi. Epi kounye la pou moun ap di o non de kisa? O non de lenpinite, o non banalizasyon lavi moun pou w ap di moun sa pa gang. Mwen rive nan kongrè ameriken an nan mwa davril epi m te gen yon rankont avèk depite Sheila Cherfilus ki se yon ayisyen ameriken ki nan kongrè a epi pandan m chita avè l lè sa a se batay kwadèboukè a te Fenk kòmanse chen mechan avèk 400 mawozo ou konn sa Shela dim li dim yo dim chen mechan pa pa gang Shela Shela epi yon kongresman ameriken wi epi kounyela mwen eksplikel men aprè sa lè nou vin voye tou 2 rapò yo bali li dil konprann sa li te twonpe wi. Menm sim pa ret kafoufèy ni Mwen te konn tande yap palem de nèg sa. Eske lap vini? Hein? Lap vini. Alexandre Exequiel di. Yo te konn toujou ap palem de nèg sa. Ok. Yo te konn ap pale. Nèg sa se yon nèg ki te baze nan Foucha e se li ki te alatèt de yon pakèt polisye an aktivite kap bloke zòn sa pou bandi pap. Se li k te alatèt yon pakèt polisye ki an aktivite, polisye an aktivite sa vle di polisye ki aktiv pa vre misye vle di, polisye k aktiv misye te gen nan baz li an sèlman se sa misye vle fè konnen la Ezekyèl te gen polisye n ap fon poz la n ap fon poz la pase sa misye ap di yo pa fin twò enpòtan ann fon poz la. Mse sa a se polisye ki an aktivite pa vre? An aktivite Ayiti, polisye k aktiv ok. Kesyon m ap poze tèt mwen, kisa bout lele ye? Eske se polisye aktif ou di mwens eske se senp sivil? Kisa E yon nèg ki rele Jean Edouard Amazan, ki sa misye ye? Polisye kaptif ou di mwens se senp sivil misye ye? Ok, n ap pral nan pase kounya, pou nou ka konnen nèg yo pi byen. Nèg ki te fè plis non yo, ki te fè plis it yo, ou pral pran yon nèg tankou Rebèl. Ou pral pran yon nèg tankou Rebèl ki te nan Site de Letènèl. Tande byen wi moun ki konn zòn sa yo, mwen menm se andan zòn sa yo m grandi. Wè nèg sa yo gen dwa ap pale, mwen menm se anba a m grandi. Lè w ap pran yon zòn tankou Site de Letènèl ki te gen alatèt li rebèl ki te nan baz nèg sa yo. Èske w byen konprann? Rebèl la sa l te ye silvouplè Gary? Yon polisye aktiv kel te ye? Nèg yo manje rebèl. Menm yo menm ankò k manje rebèl. Daprè ou menm, lè w fin tande tout detay sa yo ke Espérance bay la, e Jonas li menm te bay detay tou, te detaye kiyès ki Ezéchiel la, m ta renmen pou w di daprè ou menm èske w ap aksepte sa yo ba w la, sa yo di w la, Eske Ezekiel se yon moun kap fè sosyal li ye ou byen se yon chèf gang li ye. Lèw fin tande tout detay Pierre Esperance bay, epi gon ti bout odyo kote ke Jonas tap detaye tap dekri kiyès ki Ezekiel la, m ta renmen pou dim nan kòmantè a kisaw panse. Espas kòmantè a se pou ou liye di sa ou panse nan respè youn pou lòt. Pa bliye like video a, pataje, nap kwaze nan yon pwochen video. Tchao!